Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kayou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon mwen gen yon video ki rive jwenn mwen la donk ke mwen fè anpil diskisyon sou video a paske oprima bo m te di ke Se ta yon videyo ki ta fèt swa Meksik aksyon sa a pase, oubyen Santo Domingo, oubyen tou Ayiti. M te gen lechwa ant 3 kote sa yo paske m wè yon nèg avèk yon gwo chapo nan tèt li. J'avais l'impression que c'etait yon Meksiken. Epi, se aprè mwen vin jwenn enfòmasyon ke yo di mwen se Petyonvil sa pase. Men jiskaprezan m ta kapab di. Euh mwen bay yon ons de kredibilite ak sa men jiskaprezan m poko kwè ke sa pase Pityonvil paske sak pase a la m ta kapab di euh sekirite sa misye bon anpil. Bon m eksplike nou istwa la seke se yon nèg ki just parèt nan yon biznis oubyen yon konpayi epi sa w tande a la misye louvri kout bal se kòmsi misye te gen pwoblèm avèk sekirite a epi pandan misye pral rive sou sekirite a l ap simen bal sekirite a li menm rale zam ni epi sa w tande a sekirite a sèvi misye m gen presyon yo ba l bon kou ban m li videyo a pou nou menm lè m pap ka mete l paske nou konnen ke e si m mete l y ap sanksyone paj la men de tout manyè n ap gen chans nou menm pou nou kapab euh, jwenn videyo sa moun ki mande l sa se pase le 20 jwen sètadi lendi 20 jwen 2022. A 11 è 16 minit 31 segond epi segond ap mache. Misye sòti kote l sòti avèk yon chapo nan tèt li, misye gen yon chemiz, yon bout pantalon e m gen enpresyon ke l gen yon baskèt. Epi sekirite a li menm li kanpe, li apiye e kelke pa epi li mete yon men l bò anch li se kòmsi li te konprann ke yon bagay konsa t ap vini. Ann vanse toujou. Epi misye rive sou sekirite a. Le tan pou misye rive, m ta kapab di, genyen anviwon 3 a 4 pa. Epi sekirite a rale. Rale sekirite a rale, li lage sou misye anvan. Baw! Bal la pran misye bò kou. Epi misye fon ti bese tèt li. Se li m ap li pou nou. Pandan misye bese tèt li, l al frape yon kote epi sa w tande a la a san kòmanse. simen atè a epi tip sa li menm kite sou vin fè aksyon an eske te gen nèg ki akonpanyel paske gen moun ki yo menm tou kap prese pou wetire kò yo nan espas la gen moun ki ap prese pou yo sòti pandan misye pran bal la san kòmanse vide atè misye kenbe bò koul epi misye ap fè tantativ pou kapab tire sekirite a baw sekirite a volon kotel tonbe kounya misye li menm al dè tire sekirite a men. Li telman ap bay san m gen presyon ke li afebli. La dezyèm choz sè ke eske katouch la pati paske katouch la swa li pa pati ou byen misye bal li fini paske misye lonje zam nan sou sekirite a ou byen eske se m ta kapab di wè li pa wè paske le fèt ke wap pèdi san e byen Ou kapab vin rive yon kote ou afebli vizyèlman. Epi misye vin ap mache. Mache l mache, li pwente sou de twa moun. Moun yo kouche epi sekirite a li menm li kouri li vole. Men tout tan misye ap fè jès sa, ebyen san ap vide atè a. Arive yon kote misye ale pou l sòti, baryè a bloke paske se yon baryè elektwonik an vitre. Epi misye m ta kapab di li bloke la. Vwala la fen de sèt istwa dramatik. Men tout kote misye pase yo ta kapab di genyen yon rigòl san. Poko el ye la a, video a disponib, on moun kapab ekri, nou menm nap voye video a ba ou pou kapab wè l. Sekirite sa sou men l anpil. Misye pap viv, paske misye gentan bay anpil san, donk sekirite a ale, tout lòt moun yo ale, epi misye li menm, donk lap jigote la pou wè si l ta kapab soti. Bref. Jan yo toujou di sa manje w renmen se li menm ki manje lajan w. Alezi pou autre info nou prale nan kwadèboukè paske yè je vous avè promi ke nou tap vini avèk kelke zenfo konsènan la kwadèboukè pou ou. Bon! Ebyen bagay la te rèd dan la jorne dyè o nivo de la komin de la kwadèboukè. Premye enfòmasyon ke nou genyen se ke la polis ta sanble boule yon chofè moto ak tout moto a. Paske misye tap sòti anba bouk. Epi gen yon mouchwa ki mare nan kou misye e pandan li ap vanse, chèf yo mande l idantifye l. Misye sèlman rale yon bout papye sou li epi chèf yo pase a laksyon, vwala s ki li è tarive. Hum! Ti mesye polis yo, yo pap jwe kounye a paske lè y ap pèdi lavi yo nan nenpòt kondisyon nou menm ki nan lari a sitwayen, fò n fè atansyon. Èske n konprann? Fòk nou fè anpil atansyon. Fò n di tou, pandan jounen yè la, nèg yo met pye atè a an granmoun, ti mesye yo. Ti mesye polis yo batay anpil. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, nèg Simo yo, ki sou Zo Reken an, te gen 4 bakòp, Zo Reken ki li menm, se li k mete lapè yè, paske antèn nou te mete lotbò a, dwòn nan t ap balanse, nou te manke gen kontwòl Magali, men l ap fè san avèk bèl blòdè. Nou tande non sa yo? Magalie men lap fè san bèl blòdè men mesye dam sa yo menm yo te sou wout la tranblè a yo tap bay nèg bal nan blòk sa yo genyen yon sitwayen ki dim ke humm nèg yo pat ka rete non papa nèg yo te oblije alò eske yo te kouri oubyen yo repliye paske fòn di ke bagay la te vrèman rèd pou nèg nèg 400 mawozo yo ebyen plizyè fwa yo kouri yo tap sòti bò simityè a chèf yo. Donk pou kwè lè la m ta kapab di gen plizyè, gen Magali, gen Bèl Blòdè epi genyen Limena. Donk se moun sa yo epi gen bakòp men l ap fè san k ap pase nèg yo bal o nivo de la Kwadèboukè. Donk bagay la te vrèman rèd pou nèg yo, nèg yo oblije retranche kò yo men lè yo retranche kò yo kèlke pa konsa se toujou evidan pou ke lapolis li menm li pote boure tankou jan moun yo toujou di sa an granmoun. Ebyen pou kapab al swiv kote nèg yo retranche paske imedyatman ou tap batay a nèg la epi ou kite nèg la antre kelke pa epi ou menm ou retire kò w lap tounen lap vin fè lòbèy brèf nou pral kite w avèk deklarasyon paske maten an m te fon emisyon m swete ke anpe pli ta ke bòn nouvèl la tonbe ke mesye yo kapab libere madanm sa paske sa ma bokou frape. Se yon fi m konn achte fritay nan men l. Lè enfòmasyon an rive jwenn mwen, m ta kapab di, ben sa fè mal anpil. Sa fè mal anpil paske se kòmsi m ta kapab di se yon manm nan fanmi m yo anlve. Madanm sa a toujou gen bon jan, ou gen kòb l ap vann ou. Ou pa gen kòb l ap vann ou. M konn fè tès sou li, m di a, kliyan m pa gen kòb non. Li di, o a monchè, devan ti biznis sa a la a monchè. Depi moun nan se kliyan li, pa gen afè. Gen kòb ou pa gen kòb se moun nan k pou respekte tèt li. Donk mari l te al pale nan Karayib, mari l mande mesye yon ti kras konpasyon. Li pale apre sa m mande konpasyon e jounen jodi a la nan emisyon sa la m mande yon lòt konpasyon e m swete ke nèg yo ap tande yo kapab pase a laksyon. Donk yè nou te viv li, nou menm ki abite bò isi a, e li te minui lè sa pase, e ou menm ou te la avèk madanm ou? Wi, madanm mwen te deyò avan, epi mwen te anndan, epi vè minui, m salye nou tout ki sou panèl la, m salye tout oditè, oditris k ap koute radyo a tout kote nan peyi a, e m ap salye mesye yo tou, m pa ka di yo yo se kidnapè. Paske yo gen fanmi tou. E m ap di yo, si yo si yo se pwodui peyi a, yo se pou di Leta ki fè nou nan sitiyasyon sa a. Vè minui, pral nan minui e ka, epi gen yon machin ki parèt a agoch, li nan sans envès. Li parèt, li mande madanm nan achte yon taso. Lè li paret mande achte taso a madam nan di li pa gen taso epi li mande sak gen madam nan di gen poul gen lòt bagay. Yo konbyen? Yo bon youn ki desann youn sèl desann machin nan. Li pa desann a zam? Li pa desann a zam. Kilè li te ye konsa? Li te anviwon minwi minwi e ka yo epi li di madam nan. E fòk nou di ke Maglo Anbwaz Gèrye son zòn daktivite, riyèl Chavann, nèg ap bwè ti byè yo pou moun yo pa panse son egzajerasyon paske zòn Maglo Anbwaz lap esplike a Lavi an, vi noktin nan, toujou gen ti aktivite nan zòn nan. Kounye a la menm, li mande madanm nan yon poulè senkant dola. Madanm nan di pa gen poulè senkant dola, gen sa swasandi dola. Li di mi mete l pou li, l ap vire, epi lè l pase l ap tounen vin pran l. Epi egzakteman, madanm nan mete l pou li. Li retounen vrèman, li vire nan kafou cheblan, kote gen polis kouche yo, epi apre sa lè l desann, Se rete m rete m wè 4 nèg a zam desann machin nan. Desann machin nan epi yo di madam nan de men anlè. Yo di deplase dèyè poto a deplase. Epi yo rale l pye l pa menm bon menm li. Waww. Wi pye l pa menm bon menm. Epi nèg yo boure l anndan machin nan epi yo ale. Li te pou kont li devan? Non te gen 5 moun la mwen menm mwen te anndan te gen lòt. De twa kliyan k t ap bwè de yo avèk moun ki toujou avèk nou k ap rann nou sèvis. Nèg yo tire, nèg yo tire avan y ale? Yo pa tire, yo pa tire. E sa pran konbyen tan ant lè yo vini epi pou yo pran dam nan y al avèk li? Yo an bagay ki fèt a la segond paske yo te gen tan, yo lè yo vire a, yo di y ap vin pran manje a, yo pa se pa manje yo vin dèyè vrèman. Se jis yo desann ma a zam a la men epi yo, yo. Yo pa frape dam nan lè y ap monte l nan machin nan? Yo jis boure l anndan machin, ou konnen pye l pa bon, li s on moun, si w wè. Si wè nan lè sa nou ka nan lari, se pa gen aktivite. Non sèlman sa tou, nou gen ti ponya, dam nan m gen 2 timoun se pa avè l. Ou konprann? Se jis nou ansanm n ap degaje nou epi n ap bat nou pou n fè bèl. Lè konsa nou pa menm ka vann menm, se an demen maten se prete n ap prete oubyen sa n konn fè nou konn pran ponya tou pou n mete ti aktivite a deyò. Pa gen vrèman. M konnen gon polis kouche pa twò lwen kote w te machann nan avan nan. Bò kote m nan pa vrèman gon polis kouche non gen lè w soti zòn salomon pou moute men nan zòn bò tou prè m li pa vrèman prè m li pa vrèman prè m. Vit tenten? Vit tenten san plak. Ki jan de machin? Machin bon machin nèf li ye machin. Gen deskripsyon machin nan yon Toyota, yon Prado. M pa, paske m te anndan mwen menm, m pa ka dekrive l. Ki koulè machin nan? Bon, se yon ble, yon machin ble. Machin ble. Moun ki t ap bwè ki te devan biznis lan, sa yo fè? Tout moun kouri? Bon, yo pa, yo pa gen tan kouri. Paske yo pa, yo pa gen tan kouri. Se te gen yon lòt klyen ki te bay fon manje pou li, epi li, yo pran telefòn misye a. Yo pran telefòn, yo di, Ban m telefòn nan, epi. Depi yèswa rive maten an ou pa gen ankenn nouvèl? M poko gen ankenn nouvèl yo pa map tann apèl map resi rele tou bon m pa janm ka jwenn menm telefòn kliyan yo te pran m. An yo pran telefòn tou? Wi. Konprann map di nèg yo si yo gen kè imen yo se moun tou pou yo yo yap gentan wè madanm nan se yon moun ki jis sante pou yo fon bagay pou nou. Petèt yo ka panse se, bon kòm yo te gentan di l prepare babekyou pou yo m tap di yo ka panse se yon moun ki te vin konsome donk wap pale avè yo pou di yo moun yo panse yo pran e pa li menm son malerèz kap bat dlo pou l fè bè chak swa nap rete byen ta se pa la n dap ye. Nou t ap kouche nan kabann nou, epi nou t ap byen dòmi. Li menm l ap fè ti fritay la devan, ou menm w ap vann byè? Wi, m ap vann anndan. Wi, m ap vann byè. Lè yon kliyan mande yon bagay, se mwen ki pral ba li. Erezman ou te krab kò anndan, si w soti la, ou t ap ansanm ak madanm nan la? Wi. Waww! Donk ou di yo ke se vre malfini vole li pa jwenn poul li kanpay men ou vle fè yo konnen jis e kòman madanm ou rele? Mona Jean Baptiste Christella ou vle fè yo konnen Christella son pay li pran poul li menm bezwen met espwa pa gen anyen kap fèt pa gen anyen pa gen anyen se Otan yo kenbel trop se tan yap pèdi donc si yo te ka tou lagel yo fini. Wi map mande yo sa yo se imen yo konprann nou tou paske pa la nda byen nan lè sa yo nou pa tap jwenn nou nan lari. Donk menm kan yo ta mande nou met gaz pou yo nou pap kapab pou jan gaz vin chè la. Ah gaz vin chè bon pse bagay yo telman di anfen si nèg yo nèg yo se imen yo ye bon mpa konn sa poum ta di yo m sipliye yo silteplè se sèl vye malrezan mgen map redi avèl ansanm avèk li pou yo wè sa yo te ka fè pou mwen. Christ pa gen timoun? Li poko gen timoun. Li poko gen timoun. Uhmm. Ebyen frè m, sa nou ka di w anpil kouraj. Se chak moun k ap pote kwa pa yo nan sosyete a. Donk, m swete ke mesye yo va fè Christela gras. Prèske kèlk pyès pou prèske nan mil dola konn. E bagay sa n t ap pale la Guerrier. Se jan de pwodui sa yo ki fè yon pil tan nan dwàn nan akoz anplwaye dwàn yo kidnape e revandikasyon yo a jis e m kore revandikasyon yo si se pa sa yo fè yo p ap tande vwa yo men kiyès ki pou tande vwa yo Guerrier? Se otorite leta pa vre? Men pandan tout dwan nan fèmen leta ap fè kòb li li menm. Yo diw takse chak jou k pase w anba a taks ou begonn wi. Sa vle di ke si se vwa sa w pral chèche akoz dwan fèmen pou sansibilize leta li pap janm sansibilize non. Paske dola ameriken l chak jou l fè pil kòb li wi li menm. Sa vle dire ke. Lè nèg la gen zagribay la, paske nou menm nou pa fè anyen, se konsome nan, son pèp se konsome sèlman nap konsome, konsome gen zagribay, sa vle di ke tout tanl fè ladwann nan, menm jan Kessy te di nap tire 5 an nan bouda kokorat yo, men gran nèg la li menm menm, se nan dada moun kap manje zòrèy kochon, pye kochon, nen kochon, je kochon an, se ladann poul tire kòb. Tout tan yo te fè, dwàn nan pa t ouvè. Èske w konprann reyalite a? Sa vle di ke yon kès zòrèy kochon, nan mwen d'une semèn, yo met 400 dola anplis sou li. Gon kote nan Kafou, e zanmi an t ap esplike l la a, avèk Jean Mona, Yo pa menm bè. Vie tonbe, zagribay, pye poul, pye poul. Kounye a moun fè legim avè yo papa, moun fè bouyon, moun fè sòs. Bon, yo pa gen. Bon se li pye plizoumwen. Anvan ou ri tou. Pandan m ap ri a e kriye ou ta dwe ap kriye wi. Nou se yon pèp ki ta dwe ap kriye 24 sou 24. Lefètke m ri an, bon ri an bon pou nou tou paske m te gen tan di nou sa maten an fò nou fè yon ri. Tande mesye. Tande, tande, tande sa map di nou an. Gen malèrèz kap tande la, si pat gen vye pye poul sa, Li pa tap manje vyann. kiyès ki tap kite sòs woz pou li pou lap met sou diri? Se al nan mache a pran 3 grenn pye fat konbyen 3 pye a? 3 3 pye? 50 goud. 50 goud? O, bon kote w lal pa chè. Guerrier, pye poul la nan bouyon blan, pye poul la nan sòs, pye poul la menm fri met sou tab lè dimanch wi. Moun paka achte zèl la ankò non, moun paka achte kwis. E gran nèg, moun a fè bon, moun a soulye, moun santi bon k achte kwis wi. Se pye wi. Soup Kès pye poul la, zòrèy poul la m t ap di w la, nan komin Kafou, nan yon on semèn, yo met 600 dola sou kès zagribay la. Èske nou s on pèp? Èske n s on nasyon? Èske n s on peyi vrèman? Konkli avè l nan BRR a pou nou al wè pastè a k t ap prete nan bòl BRR la. Donk, ou sanse konkli la, hein? Ou ap ajoute pou n fini. Sa m ap di, m ap di.